Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap fon ti retounen sou fiziyad oubyen euh, masak ki fèt o nivo de Kenskòf genyen yon anplwaye televizyon nasyonal dayiti ansanm ak euh, frè kadè li ki asasinen nan fòjak pa mwen de 4 pèsòn yo menm peri nan fiziyad sila ki òkestre Pa bò kote nèg ame nan aprè midi jedi 23 fevriye 2023 a. Nan viktim yo genyen yon anplwaye ak yon chofè Televizyon Nasyonal Dayiti kote non li se Nadal Sena epi frè kade li. Nouvèl la konfime pa bò kote anpil moun ki ap viv nan zòn nan. Fòk nou di ke bandi ame yo fè yon gwo atak jedi 23 fevriye a. Se yon fiziyad nèg yo fè nan Fòjak ebyen eh yon lòt fwa ankò laprès an dèy swit ak atak sila yo atribye ak mesye Vitelòm yo. Tande byen genyen yon jès la komisè Muscadin fè se o nivo de Miragwàn kote ke tande byen nan dènye jou sa yo fò n di ke gen yon fenomèn ki parèt sou nou la. Kisa fenomèn nan ye? Moun k ap dòmi. devan biwo k ap pwodui paspò yo, yon mannyè pou yo kapab pase bonè pou yo jwenn yon ti kal paspò. Kèlkeswa yon nèg ou te renmen Muscadin ou pat renmen Muscadin, men omwen sa a, bat bravo pou li. Tande byen kisa k pase. Jounen jodi a la a, lefèt ke Biden lage yon chalè nan kò nou la, l ba nou yon piki, sa w tande a la a, se dè milye Ayisyen chak jou devan. Biwo pou kapab al fè paspò. Devan imigrasyon menm se pa pale. O pwen ke ou wè yo vini avèk chen. Yo mete chen kanpe. Sa vle di pou kapab enpresyone moun yo. Kounye a, ki sak pase? Premye fenomen nan l pa raketè non. Raketè a se youn nan kòz ki la kòz moun pa kab jwenn paspò. Men, pi gwo pwoblèm nan se gwo otorite yo ki anndan an ki gen kontak yon seri de moun, ti zanmi, kouzen. Frè, sè, m pa konnen. Mennaj, tout bagay. Lè moun sa yo vini, yo just resevwa yo, epi moun sa yo gen aksè avèk pyès sila a. Kounye a, la a sa pou nou konprann ki sa n ap fè avèk moun sa yo ki nan liy lan depi sizè aprè midi. Yo pa jwenn sèvis, yo dòmi kote yo ye a, epi nan demen maten y ap tann pou ke biwo a. Li louvri. Lè Muscadin pase, li make moun ki te devan e biwo a nan liy nan. Li gade, 6 zè di maten. Lè l pral fè 4 è aprè midi, menm liy sa a kanpe la san li pa bouje. Sa nou ta kapab di entrige Komisè Muscadin. Lè li antre anndan lwen anndan foul. Kote moun sa yo soti? Zonbi yo ye? Kounya Muscadin oblije voye pye. Lè l voye pye nèg yo ap pale anpil li soti pou l arete youn. Kounya la yon nèg ap di m ke poul pa gen rezon. La mwen menm li foul ak rezon paske m pa gen pwoblèm non. Yon nèg ou byen avèk direktè imigrasyon. Men bagay la gon jan pou l fèt paske si pa egzanp ou nan liy nan yon bank mezanmi. Lè w gade w wè 20 moun parèt, yo annik pase antre bon. Kilè ou menm w ap gen chans pou w antre pou w al fè tranzaksyon pa w la? Se sa pou nou konprann wi. Sa vle di bagay yo la, yo rèd nan peyi Dayiti. Outre ke moun nan ap chache 50 mil goud pou l fè yon paspò paske ke lon vèy ou non, pou w fè yon paspò kounye a, fò w ka vann yon 2 kabrit, fò w ka vann yon bèf. Epi kounye a la ou nan difikilte pou w jwenn pyès sa. Ann tande Muscadin kap bay detay paske li di li menm li pa bezwen konnen li tap arete nèg poul arete li te mèt direktè a paske bagay yo ap mal fèt ann tande l kap pale. Atelier nan fèt. Li vin deplase ozanviwon de 5 è di maten. Lè m parèt la a, mwen jwenn tout moun ki te nan liy yo toujou ret nan liy la. Men lè m vin parèt la a dè 8 è edmi an, m parèt nan dèyè biwo a la a, mwen jwenn biwo a chaje moun. Kiyès ki vin avèk yo? Chak moun sa yo rantre sou rekòmandasyon. Otorite te mande direktè a fòk tout moun sa yo sòti pou moun ki premye pran liy yo rantre. Direktè a pa t dakò avè m e se si m te òdone moun yo kite biwo a se ke yo te fè wi. Pa kont, direktè a avèk e m ta kapab rele adjwen l lan, m te di yo, si y ap fè deriv anndan imigrasyon an, m ap arete yo. Adjwen direktè a di m pa ka rete l. Lè m tante pou m pran misye, misye gentan kouri rantre anndan biwo mi anndan nan biwo direktè a. Pa respè pou biwo direktè a, m pa rantre al pran misye. Men pesonn pa alabri de lajistis. Men komisè a, direktè a di ke ou frape l, ou boskile l. M ka toujou frape l. Si m ap kouri devan yon vakabon l kanpe, li kanpe devan m pou m pa pran l. Pandan map pase m ka frape misye sak gen. Transfòme e ou di lage problèm sinyal eske ou panse ke se yon problèm pèsonèl ou byen se malwòl. Ya degaje yo si yo vle paske la kesyon 10 pou yo 0 pou pèp la fòk li fini maten an men moun yo la al pran temwanyaj temwanyaj moun sa yo yo gen 3 semèn yo gen mwa la yap moute desann la kòb kòb yo vin fè paspò a fini. Yo itilize moun yo mal, dòmi nan seren, dòmi nan solèy. Pou yo la a yo pa janm kapab pase. Sa vle tout moun ki antre la a se sou rekòmandasyon X, rekòmandasyon Y. Donk mas defavorize a pa ka fè paspò. Se zanmi yo ak ti mennaj yo sèlman ki pou fè paspò. Men kounya yo pa soti ap blaze w la, yo di pa gen klèb siyal epi yo pa travay, ou kanpe la e moun yo kanpe nan solèy. Tout, e men, tout otan ke pa gen siyal. Map toujou kanpe la. Tout otan ke moun ki la yo pa rantre pou yo sèvi, premye vini yo pa premye sèvi, map toujou kanpe la. Si otorite pòtoprens rele w? Sèl minis ak ka rele m. Sèl? Sèl minis ak ka rele m. Ki ti minis? Minis de la jistis la. Avèk siperyè yerachik minis la. Men, ki kote w wè sa sot? Ki se yon tip anndan enteryè ta oze rele m nan telefòn? Men, ki kote w wè sa soti komisè? A, enben, gen yon dil nan bagay yo. Paspò se 1,600 dola ayisyen pou depoze nan Poisson Temple nan imigrasyon. Ou gen 250 dola ayisyen pou depoze nan nan imigrasyon. 300 dola. 300, non non, 250 dola li ye. 300 dola yo peye la. An men ok, bon, bon isi a yo peye 300 dola. Bon jiskisi m pa gen pwoblèm. Men pou m, pou nèg rantre nan espas sa ke m kanpe la jodi a la, fò gen yon nèg anndan, w ap bay yon 4,000 dola, yon 5,000 dola ayisyen. Si se fi w ye, fò w degaje w kouche avèk yo pou ke w kapab rantre la maten an. Mèkredi pase, gen yon pakèt moun ki pran anpil baton, ke nou ta sanble di gen manda ki sòti. Wi, gen manda ki desène dèyè 2, nou kapab di, anplwaye lameri ki te vin la, ki t ap fè ekzaksyon sou popilasyon an. Polisye, youn nan polisye yo, m te gen tan blame misye, m rele l, m pale avè l nan telefòn e m pale siperyè l pou ke yo pa voye misye la. Ok. Men kanta ti mesye yo, yo bastonnen moun, yo bat moun, si yo pa jwenn yon konpwomi avèk moun ke yo bat la, La justice ap fini pa met kod nan kou yo. Si otorite ya vin kote w. Pa gen bagay konsa. Ki afè otorite vin kote m sa wap di w la la? Nan sa w di la la pa gen kesyon dotorite non menn. E la lwa m ap aplike. M se chèf de laksyon piblik. Yon nèg pa ka mande m pou m kanpe aksyon piblik pou li paske l se otorite. An egal la w ta di m si la pli ap pase la yon otorite pa rele m pou l di m pa arete l tou? Pa gen sa w di a. Yon mesaj popilasyon se sa li vin di a. Respekte lèt alfabetik ki deyò a. Depi jou lèt non tonbe a, prezante bonè, premye vini ap premye pase. Tout moun ki antre la sou enstigasyon iks, sou enstigasyon igrèk, m ap mete yo deyò. E m di l pou m di l, e sou zam mwen m kenbe pou m di l. Mèsi anpil mesye m sou la. Mèsi. Depi la nuit des temps te toujou genyen pwoblèm sa yo. Pandan n ap anrejistre emisyon sa la fò n di nou ke genyen yon alerte depuis hier. E nan dat 23 fevriye a, nan Tomasen 32, bandi gwoup gang Ti Makak, gwo zam nan men yo, ebyen, nèg sa yo ap fè zam chante anlè a, e yo t ap eseye kidnape, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, Olivier Barreau nan machin li, ki reyisi sove gras ak yon blendaj nan machin nan. Alò enfòmasyon sa nap chache konfime li pou ou, nou pwofite mete li o kondisyonèl paske nou poko gen twòp detay sou li. Nan Turgeau bandi ap distribye lèt bay rivren yo pou kapab mande yo lajan yon montan de 150 mil goud, m pa konn si m byen li, par mwa pou anpil nan yo. Lapolis dwe aji vit sinon zòn sa Bandi pral asyeje li e pou kapab kontinye teworize popilasyon an daprè yon granmoun nan zòn nan ki gen 87 lane. Bagay yo grav wi nan peyi Dayiti mezanmi. Bagay yo grav. M pral antre nan kanaran avèk nou paske yè mwen te di nou ke mwen gen yon mesaj pou kanaran. E Jeff kanaran frape. Fò souvan m konn kòmanse nan tèks yo An franse men ban m kòmanse pa kreyòl la dabò paske franse a anpil. Men yon nòt nèg yo fè sòti. Yon nòt de refleksyon. Gwoup Kanaran. Yon avyon patwouy militè kanadyen ki ateri sou pis ayisyen an. Sa gen yon semèn premye minis kanadyen Justin Trudeau pat an mezi pou pwopoze ki kalite fòs militè ke premye minis ayisyen Ariel Henry tap mande l. Alòske, kèk obsèvatè tap mande l pou l pa patisipe nan demand entèvansyon militè etranje sila. E poutan, pawòl la pale. Nan plis pase yon semèn, 5 fevriye 2023 ki sot pase la, Avyon an te ateri sou pis ayewopò entènasyonal Tousen Louvèti avèk 300 sòlda ke yo rekonèt kòm mèsenè kanadyen e yo te remake yo sou tout kò lanmè Ayiti. Enfòmasyon nou dwe konnen, toujou mesye Kanaran yo, yo te kòmanse deplwaye pa gwoup de 30, 40 ak 60 sòlda nan peyi a pou moun ki pa t remake yo. Sa son kesyon yo poze. Kisa gouvènman ayisyen an ap kache pou nou konsa? Tèt chaje. Eske nèg yo pè? Pou istwa ak laverite, mwen, Jeff, e li k ap pale. Alo se li ki ekri. Lidè revolisyonè Kanaran. Tande byen wi, Jeff di li se lidè revolisyonè Kanaran. Mwen te toujou panse sa pa t yon kout loray ki te kale pèp ayisyen an. Sa vle di ke pèp ayisyen nou twò entèlijan pou n konprann sa k ap pase dèyè tolalito sa, detou sa. Ta vle fè nou konprann ke y ap vin ede nou. Pandansetan, se nan tenten y ap pase nou, plede ba nou manti. Mwen menm, Jeff rele tèt li DG wi souple, DG Jeff. Mwen pa konn pale twò souvan. Men mwen santi se devwa m, antan ke sitwayen, kòm konpatriyòt, pou m sonnen lanbi m byen fò, paske n ap vanse dwat nan yon jenosid. Sa gouvènman ayisyen ap di nou, se premye minis defakto Ariel Henry ki siyen yon akò sanwont, tèt anba ak gouvènman kanadyen an. E, lide akò kriminèl sa a, se vini sou fòm yo vle lapè nan katye popilè, jis pou ka masakre nou, e touye tout moun ki pa dakò ak gouvènman ayisyen an ke nou konnen trè byen depi plis pase dezan k ap fè yon politik kriminèl kont popilasyon an. Mwen menm, DG Jeff, ap fè apèl ak tout moun, sitwayen ki konsekan, nan peyi m, nan tout òganizasyon, òganis entènasyonal, sosyete sivil, politisyen k ap travay nan dwa moun, Pou yo pran nòt ke Premye Minis Ariel Henry ak gwoup li ap prepare yon masak kont moun kap viv nan geto yo. Pa di nou pat konnen. Pa gen sipò popilè pou yon entèvansyon konsa. Men pèp Ayisyen an li menm pat mande yon bagay konsa. Donk li enpòtan pou nou konprann ke gouvènman Henry an depi li rive nan tèt Premye Minis la ap travay sèlman nan detriman pèp ayisyen an. Konbyen jèn nan geto yo ki ta merite yon plas nan listwa sosyete ayisyèn nan e ki disparèt ladan l paske yon gwoup moun ki rele tèt yo sovè ta deside pa ba yo li ak dinyite? Jenosid sa a youn nan pi move mal ki genyen. Li se yon bagay ki dwe entèdi ak tout eleman li yo. Kidonk, yon jenosid ka toujou jwenn padon. pou li, men yo pa p janm bliye li. Sa pote sinyati Jeff, ki di li se lidè revolisyonè Canaan. Eske Jeff gen yon sèten apreyansyon? Paske lè m ap antre nan manman tèks sa a, m santi genyen yon apreyansyon. De pè ke pa gen yon fòs entènasyonal ki vini la a vre, pou fè anpil bagay. Eske fòs la lè l vini, se popilasyon an li pral masakre? Eske se avèk bandi yo li pral annafè? Sa se anpil kestyon anpil moun oblije poze tèt yo. Men ekoute gon pakèt bagay li di nan tèks lan se verite. Men konsa tou li lese konprann ke kòmsi li ta toujou bon pou ke nèg yo jwenn tèren an pou yo toujou ap pyafe jiska la fen dè tan. Popilasyon an fòl pran yon ti souf. M te sèlman toujou ap di yo ke li lè li tan pou n batay pou pèp la. Jounen jodi a la, Jeff, pa t ap gen ankenn apreyansyon si nou kòmanse goumen pou pèp la, nou kanpe bò kote pèp la tout bon vre. Èske w konprann sa m di w lan? Donk, imedyatman ou antre nan lojik kanpe pou pèp lan, ebyen ou p ap bezwen pè ankenn fòs, kèlkeswa fòs li te ye a, se pèp la ki pral defann ou, pèp la pral kanpe pou w. kòm yon veritable boukliye jan bagay yo pati jounen jodi a la a m pa kwè gon batay k ap fèt pou pèp sa vle di chak nèg ap defann bagay pa yo chak nèg ap sonbre peyi a nan le kawo èske nou konprann ann imajine menm fòs lòd yo tou yo menm y ap fè ti dezòd pa yo gon ti jèn la a pandan l al wè fanmi li kanaran timoun solino m kwè yo touye l wi. Humm yo touye l paske li te parèt nan zòn nan nan yon move lè oubyen li te la nan yon move moman paske enfòmasyon rive jwenn mwen ebyen eh kòm kwa ti jèn sa yo touye l yè eh yo fè eh veye li yo drese nan mur lan efiji a limaj ti jèn sa ki se Dwitch Berlou Hyppolite se konsa misye tonbe. Donk se trist. Sa vle di, bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti. Bagay yo mele nan men nou. E m mande nou, fò n pran tèt nou, fò n pran konsyans pou n konnen ki kote n ap rive. Paske jounen jodi a la nan sa nou ye la, konsyans pou Izo, konsyans pou Jeff, konsyans pou Babekyou, konsyans pou Ti Lapli, konsyans pou Krisla, konsyans pou Iska, konsyans pou Matyas, konsyans pou Tayson, konsyans pou Vitelòm, konsyans pou Lanmò Sanjou, konsyans pou Luksonn. Konsyans pou tout moun sa yo nèt! Epi lè sa na di, Nou pral batay! E batay pèp la, li lè li tan pou li kòmanse paske mwen menm se sa m ap preche. Jou n ap deside batay pou pèp la, n ap wè, Pòl, Pòtoprens ap rale yon souf, tout lòt kote ap rale yon souf, men nou menm, lè n ap kanpe, pèp la k ap kanpe ansanm avè nou. Konpwone byen. M pral kite nou avèk. Deklarasyon Rony Timothé avèk Biron Odigé ki yo menm entèvni sou sitiyasyon ki gen nan peyi a la men yo fon ti pale sou bandi ki tap rele Bèl Bòs mennen m lopital paske map mouri ann tande. Nou salye laprès pale, ekri, televize e medya anliy yo ki reponn prezan Nan konferans pou laprès sa a, Pati Sosyo Politik Viv Ayiti ap bay konferans de près sa maten an pou n adrese nou ak pèp ayisyen an, pou n adrese nou tou avèk gouvèneman ki la a, pou n adrese nou ak polisye yo, pou n adrese nou ak kominote entènasyonal la, pou n adrese nou avèk direksyon jeneral lapolis lan, men tou pou nou adrese nou. Avèk tout moun ki gen zam ilegal lan men yo, moun yo rele bandi yo. N ap kòmanse pa pèp la dakbò. Yon pèp ki nan sitiyasyon difisil, ki nan grangou, ki nan mizè, ki nan chomaj, ki nan lavi chè, e jodi a l gon ensekirite, jodi a tout moun dakò bagay la twòp. E sesi eske pèp la konprann nan ki sitiyasyon ke l ye. Paske chak jou leve, se kidnaping. Chak jou leve. gon fanmi dlo nan je. Chak jou w leve, gon gwoup moun k ap kriye. Chak jou w leve, gen strès nan peyi a. Tout moun pè voye pitit yo lekòl pa rapò avèk fenomèn bandi sa a. Viv Ayiti vin mande avèk kèlkeswa moun nan, nan kèlkeswa kouch ou ye a, fòk gen yon deplasman ki fèt pou tout moun dakò peyi a se peyi nou l ye. Nou pa nan gè ni a Brezil, ni a Chili, ni a Repiblik Dominikèn. Se antre nou youn ap touye lòt, youn ap boukannen lòt, youn ap sakrifye lòt. Pou ki rezon? N ap chache rezon an. Pèsonn moun poko ka wè l. Se pa Dominiken k mouri, se pa Chilyen k mouri, se pa lòt nasyon k mouri. Sa se parèy nou. Jodi a nou vin poze kesyon pou n konnen ki motif sa a. Men fò n adrese nou avèk moun ki di y ap dirije peyi a. Ki responsablite yo pran pa rapò avèk sa k gen la a? Paske anpil nan ka ki parèt yo, yo montre w ke gen grangou, gen mizè, gen chomaj, yo pa kapab kenbe ankò, yo chwazi kenbe wout zam. Genyen tou ki di se yon pakèt bann ansyen ofisyèl ki ba yo zam. Men jodi an, kot Leta pa rapò avèk bann denosyasyon sa yo ki fèt, ki di yo te ba yo zam swa pou eleksyon, swa pou yo fè dis, swa pou yo fè dat? Jodi a, yo vire yo vire do bay tout moun yo te bay zam yo epi sosyete ap peye konsekans lan. E moun ki gen zam ilegal yo, yo pale, yo di men kiyès ki bay zam nan? Men kiyès ki ba yo zam? Yo pa konn monte avyon. Kòm si pa gon komisè gouvènman, pa gon minis jistis, pa gen pèsonn moun ki poze kesyon avè moun sa yo, sèlman yo kite sosyete ap peye konsekans lan. Moun ki pa bay zam ap viktim de moun ki bay zam. Epi bandi yo pale, tout moun ap gade yo nan je, se kòmsi peyi a pou kont li, pa gen leta, pa gen anyen, tout moun ka fè sa yo vle. Men n ap adrese nou tou avèk kominote entènasyonal la. Mesye, nou gade nou wè, Ikrèn nan goumen avèk Lawisi. Nou wè volim zam y ap bay Ikrèn. Volim materyèl yap bay Ikrèn pou defann tèt li. Nou la, nou nan lakou Etazini, kòmsi yo pa panse avè nou. Nou nan lakou Kanada, yo pa panse avè nou. Leta fè yon kòmand blende nan men le Kanada. Prè de 18 blende. Yo tann chak lè 2 kraze, 3 kraze, yo pote 2, yo pote 3. Jodi a, eske moun sa yo vle ede n rezoud pwoblèm ensekirite sa gen la? Eske tou yo gen enterè yo ladan l? Nou pa konnen, paske nou gade nou wè tout zòn kote yo di k gen bandi yo, se zòn litoral yo, sa vle di zòn kote lanmè ye. Pase si w ap pran depi zòn Matisan, Maryani, ou pral bout Kanaran, an di se moun a zam ki okipe espas sa a. Men eske kounye a la lentènasyonal gon enterè ladan l? Nou pa konnen. Men se kesyon n ap poze pou n di parapò a sa k gen la a, Tout moun pa ka kouri kite peyi a. Tout moun tou pa ka mouri. Tout moun pa oblije viktim. Maten an nou vin mande yo, si yo se zanmi nou tout bon vre, se pou yo pwouve l la a. Paske leta sa a ki la a li fèb. Lapolis sa a ki la a li fèb. E bandi yo, nou wè kantite volim zam yo genyen. Kantite doum bal. Yo ap ekspoze a mèt repriz. Sa montre efektivman leta sa a, lapolis ki la a, li enpuisan pa rapò avèk yo menm. Men nou gen mesaj pou direksyon jeneral lapolis lan tou, pi presizeman Frantz Elbé. Nou felisite travay w ap fè a, men pèp la bezwen plis. Peyi a bezwen plis. Jiskaprezan nou poko pran bandi a non. Jiskaprezan gen anpil otaj yo pase avè yo libelibè. Jiska prezan, nan Pòtoprens lan la a, ann di, s on ti viwon nou kapab fè, nou pa ka rive twò lwen. Sa vle di Èlbe gen plis bagay pou l fè toujou. Men tou, nan zòn Latibonit lan, si n ap gade byen mezanmi, prèske tout sou komisarya vid. S on depatman ki sanse pou kont li. Tout polisye pa ale, sa k pa ale pè ale, sa k vle ale y ap mande materyèl. Men tou yo pou yo pa bayo materyèl. Jodi an, èske sa k gen la a, moun ki gen enterè yo ladan l lan se pou yo di l? Paske, m pa kwè yon moun ka gen enterè nan sa. Paske sa k gen la kounye a nenpòt moun pa epanye. Tout moun nèt ka viktim. Tout moun ka jwenn. E tout moun jwenn nan sa gen la a. M tap gade yon video yè swa ki viral sou rezo yo. Kote gen moun yo di k bandi ki boule, ki griye, kap di mennen yo lopital. Men pa kont pandan nap mande lopital fòn sonje anpil medsen viktim de nou. Anpil lopital fèmen pòt yo pou nou. Anpil moun ta renmen fon klinik men yo pè kidnaping. Jodi a mwen m panse pa rapò a sak rive moun sa yo fò yo gon jan pou yo konprann bagay la. Map sòti lakay mwen pou m vin la, mwen wè vizaj peyi a nan ti viwon n pase yo, tout moun strese, tout moun pè. Finalman, gon bagay ki pou di. E maten an nou vin mande bandi yo, se pa pèp la k ba nou zam. Yo pa oblije viktim de zam yo. Se pa sosyete a, e pa an antye ki ba nou zam. M pa kwè tout sosyete a oblije viktim de nou. Maten an nou vin mande, menm jan nou mande Elbe fè plis jefò, men nou vin mande bandi yo tou, oubyen moun yo di ki gen zam yo, fon bese tansyon an. Pase tout moun ki kapab yo, tout moun ki gen mwayen yo kite peyi a deja. Se sa k pa kapab yo ki rete. E sa k pi fèb yo k rete. Lè w kidnape yon moun la w ap mande l de twa san mil dola ameriken. Kote l ap jwenn li pou l ba ou? Kote l ap jwenn li? Dayè lajan ameriken e kokayin li ye kounya moun paka jwenn li kote lap jwenn li anpil moun strese gen paran la map gade maten an la map tande yon emisyon yo leve pou yo mete inifòm sou timoun yo pou yo al lekòl pitit yo kareman di yo pa pral lekòl paske yo pè kòmsi nou nou pa sezi sak gen la nou pa konprann sak gen la. Maten an nou vin mande tout moun ki santi yo pa kapab rezoud pwoblèm ensekirite sa gen la a vide lèlye. Pase n panse peyi a plen moun ki kapab, plen moun ki valab, plen moun ki ka bay rezilta men malerezman yo pa nan pòs pou yo bay rezilta. Jodi a fò n dakò gon pèp k ap soufri, gon peyi k ajenou. Gen moun ki nan sitiyasyon difisil. Tout moun pa kab peye sa yo pa fè. Tout moun pa kab viktim de sa yo pa konnen. Tout moun pa oblije ap pran kou. Yon bagay ke yo pa konn anyen de li. Mwen maten an la, m vin di, fòk gon deplasman ki fèt. Fòk gon chita pale ki fèt. Fòk gon antant ki fèt. Fòk gon dyalòg ki fèt. Si se divize n te divize, fòk gon rekonsilyasyon k pou fèt. Paske peyi a pa kapab ankò. A bon antandè, salut. Yon lòt fwa ankò. Viv Ayiti prezante devan laprès pou n vin pale, kontinye pale avèk sosyete a. Maten an, nou leve pou n fè konferans de près sa maten an. Men nou reflechi 50 mil fwa. Pawòl sa yo n ap di yo a kisa y ap abouti? Paske tout mesaj ki lanse yo, se kòmsi anndan zòrèy sosyete a, ni moun ki k ap dirije nou yo, pawòl la sòti nan yon zòrèy, li sòti nan yon lòt. Donk, finalman nou di, ki enterè n kontinye genyen pou n ap pale, pou n ap preche? Men si nou tout rive n fèmen bouch nou, èske bagay la p ap vin pi mal? Èske n p ap leve yon jou, nou disparèt? e se pou rezon sa a nou pa vle yon bon jou pou nou leve nou wè peyi nou an, peyi Desalin nan, yon peyi ki chaje a listwa, pou nou leve yon bon jou pou nou wè sou jenerasyon pa nou an peyi sa a disparèt nan men nou. E nou deside nou pran kouraj nou a de men. maten an ankò atravè konferans de près sa a pou n vin di sosyete a, pou n vin di lidè politik yo, pou vin di tout fòs òganize anndan peyi a yon sèl bagay nou menm onivo Viv Ayiti n ap mande nou. Ann mete ego nou yo de kote avèk ògèy nou yo pou n rezoud sa n gen la. Pi gwo pwoblèm pèp ayisyen jounen jodi a se lensekirite. Li gen tout kalte pwoblèm, men pi gwo pwoblèm li se lensekirite. Lè Ariel te vini, pèp la te yon ti jan fèmen zye l, fèmen zòrèy li, li t ap obsève nan lespri pa l PM Ariel te ka rezoud pwoblèm ensekirite a. E si PM Ariel lèl monte al te rezoud pwoblèm ensekirite a, popilasyon an, pèp la tap wè se yonn nan pi bon premye minis ki pase anndan peyi a. Li pa rezoud li, enben popilasyon wè se pi move moun ki te ka pase anndan tèt peyi a kòm dirijan. Nou raple nou, anviwon 15 jou depi n genyen atravè. ann di yon dyalòg, yon negosyasyon ki fèt, genyen yon enstitisyon ki arive kreye ki rele HCT. HCT a, gen anpil gwòy nan popilasyon an kont li, anndan sosyete a kont li. Men gen de moun tou k ap obsève HCT a. Si HCT a li fè bèk atè, li pral jwenn yon opozisyon ki anfas li pi rèd ke sa k genyen sou Jovenel ki te ki genyen sou Ariel la jounen jodi a. Donk HCT a n ap mande yo kote yo ye a se pa yon kado, se pa t nan eleksyon yo te ale men se anpil gwoup onivo de la sosyete ki antann yo nan goumen chèche E solisyon avèk kriz lan, yo arive akouche HCT. Men HCT a jodi an, li gen pou responsablite pran baton pèleren yo, rankontre tout fòs viv anndan peyi a, pale avèk sosyete a pou n wè kòman n arive nou antann nou atravè yon vrè dyalòg pou n rezoud pwoblèm ki genyen lajounen jodi a anndan peyi a. Lè w pale de dyalòg, ou pale avèk klas politik lan, avèk sosyete sivil la, pou yo rankontre avèk Ariel, yo gen yon sèl bagay yo di w, Ariel se yon mantè, Ariel se yon blofè. Men nou menm, o nivo Viv Ayiti, Nou pa ka konfime si l se yon blofè, si l se yon mantè, paske n pa janm nan negosyasyon avèk li. Men HCT a, jiskaprezan n kapab di li gen yon ti kal benefis dout lakay popilasyon an e atravè Madan Maniga. Nou mande yo pran baton pèleren yo, mache rankontre divès sektè anndan peyi a pou n gen yon veritab tablerond Pou n wè kòman n pral poze pwoblèm peyi a, si n ka jwenn yon solisyon avèk kriz la. Kominote entènasyonal la, depi kèlke tan, yo rantre nan yon lojik sanksyone Ayisyen ki anndan peyi a, yo pretann di ke k ap bay bandi yo zam pou kreye ensekirite anndan peyi a. Kesyon nap poze. Zam sa yo ayisyen yo ap bay avèk bandi yo ki kote zam yo sòti? Eske se nan jaden peyizan yo zam yo sòti? Zam yo sòti aletranje lakay yo? Konbyen moun lakay yo yo sanksyone? kap favorize zam antre anndan peyi a yo pa fèl yo vle vle fèn konprann yon lòt bagay anndan peyi a se sak fè nou di sanksyon blan an li prèske pa itil anyen tout otan blan ap pran sanksyon gang yo vin pi kriminèl gang yo vin pi awogan gang yo fè plis kidnaping donk moun blan ap sanksyone yo Pou nou menm, gen lè se pa veritab moun yo sa ta sanble veritab moun kap sanksyon kap bay gang yo zam yo blan an gnlè kache yo yon kote. Se chak jou bandi ap mete dlo nan zye n. M raple m semèn dènyè a inè di maten, gen de twa zanmi nan Vèrèt ap rele m. ap mande m tanpri rele otorite pou yo yo pa kapab ankò moun yo ap kriye tankou se timoun piti m rive yon kote m depase jodi a tout moun se raje yo pran depatman latibonit nou te di se grenye devlopman peyi dayiti jodi a depatman vin yon depatman ki pi pòv anndan peyi a pase gang anpeche peyizan yo plante Gang anpeche peyizan yo fè jaden. Yon seri de kanal ki te konn moun te konn nwaye ladan yo lontan, granmoun kou timoun. Jodi a menm kabrit pa jwenn pa jwenn dlo nan kanal sa yo pou yo bwè paske peyi bandi yo bloke yo. Men finalman s ki sa n ap fè? E se pou rezon sa a ankò yn fwa nou vin mande avèk tout fòs viv anndan peyi a. Ann bliye ego nou yo. Ann bliye ògèy nou yo. Ann nou tout nou chita ansanm pou n wè sa n a fè pou nou rezoud pwoblèm peyi a pase peyi a l pa kapab. Pou n fini, de 1974 a 2023, yon lòt fwa ankò, Nan nivo foutbòl la, jèn ti medam nou yo refèn fè listwa kote pou la premyè fwa yo pral patisipe nan faz final koup du mond feminen ki pral fèt an Ostrali e Nouvèl Zeland. Avan yè nou tout nou tap gade se te yon mèvèy ekstraòdinè jan ti medam jèn medam nou yo tap jwe boul. anfas peyi Chili, peyi ki pi byen òganize, peyi ki envesti tout bon dan le foutbòl, enben, nou di medam sa yo bravo, felisitasyon, e yo menm, jodi an ki jwe wòl anbasadè pou imaj peyi Dayiti. N ap mande yo bò kote pa yo pou yo a chak fwa yo gen okazyon an pou yo pale avè sosyete ayisyèn moun k ap mete dlo nan zye popilasyon moun k ap bay moun zam pou fè pou kreye dezòd pou tiye moun anndan peyi a pou yo mande l tou paske n panse vwa pa yo l ap enpòtan lè l ap sone nan zòrèy moun sa yo medam yon lòt fwa ankò nou felisite nou. E nou menm onivo Viv Ayiti, n ap priye pou nou le 20 jiyè lè n pral rantre nan koup di mond lan pou zansèt nou yo, pou Bondye nan syèl la, pou pèp ayisyen akonpanye nou pou n ka sòti byen nan koup di mond sa. Mèsi bokou. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit?